Jodi a la, m vin rann omaj avèk zanmi nou ki se Jean Denis, ki se youn nan militan konsekan ki t ap batay. Se avèk anpil regrè, se avèk anpil lapenn, nan non fanmi an nou voye senpati n a tout frè, a tout sè l, a tout pitit li yo. E m ta swete pou manm nan sektè yo toujou ankouraje pitit li, madanm li. Mwen menm antanke blan moto Channmas, se youn nan moun ki toujou rete vivan, rete konsekan, rete kenbe liy mwen nan batay la. Nou espere pouvwa a pa vin lakay nou sèlman, fò moun sanginè yo, moun k ap tiye nou yo on jou tou fò a vin lakay yo. Kòm ou ka konprann nou se jenn gason, nou reve yon lòt peyi kote n ka viv alèz, Nou reve yon lòt peyi kote m ka viv byen, kote pitit mwen pap mouri. M ta renmen konnen èske si yon moun se Ayisyen èske se yon peche mòtèl? Sèke tout kote n pase nan mond lan, y ap mouri kite nou. Nou pase Repiblik Dominikèn y ap imilye nou. Nou pase Chili yo imilye nou. Nou pase Brezil yo imilye nou. Nap di nèg isi ki mechan, kap fè konplo avèk entènasyonal la pou kenbe n nan kras, pou kenbe nou nan maras ekonomik nou ye a, lage peyi a, e mete ajenou jodi an la, m voye yon gwo kout chapo pou tout nèg geto. E map mande yon padon pou pèp ayisyen an, nèg kap goumen, youn ap tire lòt, sitou nan twazyèm sikonskripsyon an, Mesye m mande nou yon trèv pandan moman sila, paske malerèz yo yo pa ka manje, yo pa ka dòmi, yo pa ka viv alèz. Tanpri, pwotagonis ki ap goumen yo, mwen mande yon chans, mwen mande nou yon padon espesyal, kit ou te Ti Lavi, ou te Krisla, ou te Izo, ou te Bougòy k ap goumen nan twazyèm nan, ou te Babekyou, ou te nèg nenpòt kote ou te ye k ap fè san moun koule. Ti makak. Tanpri mesye mande nou padon o non de jenès la. Mande nou padon o non de tout sa peyi a nou te fè oubyen se defo bagay nou pat konnen. O non de pèp Kafou a mande n padon. Mwen mande nou espas sa nan moman espesyal sa mwen mande nou espas twazyèm nan pou n bay pèp Kafou yon chans, pèp Matisan ki deja ap viv nan kras ki paka pase. Mesye pou tout respè m gen pou nou, pou lanmou m gen pou nou. Mwen mande nou antre pou popilasyon an mwa de desanm nan ka li ka viv alèz. Mèsi laprès. Se pa nan kan militan yo pou dènye omaj la vini. M swete pwochèn fwa se ènmi k ap voye, k ap voye, ki toutan ap mete laterè, ki toutan ap mete dèy nan fanmi moun ki pa kapab yo, ke se lakay yo. M swete ke dirijan yo pran konsyans tou, nèg k ap dirije peyi yo fòk yo admèt ke klas politik sa p ap fè anyen pou popilasyon an, l p ap fè anyen pou nasyon an. E m swete tou, nèg ki sendomeng yo, ayisyen, ayisyèn ki sendomeng, ki nan tout peyi, ki nan tout peyi kote ke y ap choute do yo, kote ke peyi yo ki te lakay yo ap kraze, y al envesti nan lòt peyi, alòske jenès peyi a, Nan kras, nan malpwoprete, n ap gade moun Kafoufèy nan ki eta yo ye jounen jodi a la. Maten an sa fè m mal lè m pase nan lise Kafoufèy pou m wè moun ak tout timoun yo nan mitan lari a ki kite nan Kafoufèy y ap dòmi alòske yo kite lakay yo. E bandi sa yo jounen jodi a la e pa yo k achte zam nan, e pa yo k achte minisyon an. E Lèzetazini ap fè divèsyon, y ap di y ap bay kòb pou pran bandi alòske zam. Bal yo, minisyon yo, zam yo kote yo soti etazini yap soti soti e m swete yo wi yo soti etazini yo pase pa sendomeng donk m swete ke jenès ayisyèn nan pran konsyans ke eta nou jodi jounen jodi a l pa bon fòk nou met tèt nou ansanm pou nou batay pou nou retire peyi a nan kras sa li jounen jodi a e tout moun konnen zam kantite zam ki antre nan peyi a se ekip phtk 12 dènye ane sa ke yo gen sou nan tèt peyi a kap kap bay zam kap bay zam nan tout katye popilè yo kote ke lekòl paka ouvè. E lavi chè, manman pitit, papa pitit, yo pa konn ki siy pou yo rele. Alòske nou menm lajenès, nou kwaze bra nou, nou ba yo vag, nou pa di anyen, nou kite peyi a ba yo. Donk, m panse sa k esansyèl la kounye a, se jenès la, se moun Matisan ki pa ka pase, moun Kafou ki pa ka pase Matisan, moun Matisan ki pa ka tounen lakay yo, m panse se yo menm ki pou jwenn pèp Kafou fè la, ki pou met tèt yo ansanm pou y al dechouke Ariel Henry. Oh Papa Bondye mwen ki nan syèl la, se ou menm ki wa, se ou menm ki mèt. Manman Dantor jodi a se yon gwo jou, m konnen se ou menm ki fè pitit, ou gon pitit ki sou bra ou. Men jodi a depi lè Lèzetazini te bay lòt kolon lòd pou yo te tire, touye. Anperè a, depi dat sa a, se nou menm ki toujou ap mouri. Men jodi a, nou se premye pèp nwa ki pran endepandans nou. Jodi a, se nou k ap pase mizè. Paske chak jou, se dlo k ap koule nan zye nou. Men jodi a, nou konnen rejim phtk a. Premye vèsyon, dezyèm vèsyon, twazyèm vèsyon. Jodi a, se masak Lasalin, masak Bèlè, masak Tokyo. Masak Dèlma 32, masak nan 4 kwen peyi a. Denyè masak, denyè masak, denyè masak ki sot fèt la se pi gwo masak Site Solèy. W ap gade Dèlma 33, mesye yo ale yo asasinen yon jounalis. Pandan ke nou menm nou t al pote sipò avèk jounalis lan, jounalis se katriyèm pouvwa nan yon peyi. Men jodi a. Nou di militan sa yo asasine l. M pa pral mande jistis pou li poukisa chak jou depi 3 zan n ap mouri pa janm gen aksyon. Mwen m toujou di li moun lach pa fè politik men klas politik nou ye a jodi a li echwe. Si apre lanmò Jovenel tout nèg yo te mete tèt yo ansanm. Yo bat agoch adwat, jodi a nou pa t ap pèdi yon potorik gason tankou Jean Denis. Men jodi a w ap gade nou menm ki imilyasyon n ap pran Sendomeng, y ap kouri dèyè nou. E nou te fè 25 an n ap okipe Sendomeng, anpi tou gen 2 nèg nan peyi a ki fè 25 an y ap travay. pou ameriken men jodi a si nèg sa yo k al achte gwo kay lèzetazini gwo kay sendomeng gwo kay nan tout peyi yo jodi a yo te bati inivèsite yo te bati lekòl yo pa t met tèt yo ansanm avèk madam lalin ki federe gang nan peyi a jodi a nou pa t ap pèdi yon jèn gason konsa ki sot pran tout tan prizon sa pou batay la Men jodi a, nou di, N ap kontinye goumen, n ap vanje pou ou. Men se nou menm, jèn gason, jèn fanm, kèlkeswa ke nasyonalite ou te ye a, ou te aletranje a, atravè lemond, pase kounya a la, kèlkeswa ke moun k ap viv Miami, tout se blofè. Moun k ap viv Kanada, tout se blofè. Laplipa ladan yo, pase gen nan yo ki konpri, ki voye zam. nan peyi a. Men jodi a lè nou gade yon vòz map tande maten an pou gade pou wè kòman dominiken ayisyen ap di pou yo voye bis vin chèche yo leta ayisyen voye bis vin chèche yo yo pa kapab mezanmi kisa pèp ayisyen fè nou phtk kisa pèp ayisyen fè nou michèl mateli loro lamòt madam lalin kò gwoup djo baydenn Kote ou te imilye imigran yo Ou te imilye imigran yo anba pon Texas Men jounen jodi a Si Nou di Nou se zanmi pèp ayisyen an Moun kafoufèy k ap mouri Moun dèlma k ap mouri Moun bèlè k ap mouri Moun kanaran k ap mouri Jodi a kisa moun yo fè Mesye Nou menm ki Gen zam nan katye popilè yo e jodia ki kote katouch yo ap sòti e sen domingue yap sòti wi minadel yap sòti lakay ou pou yo pa ou voye katouch ayiti vin tiye moun jodia pou pa wont wap imilye ayisyen men m konnen nou menm m fè yon apèl ak tout oungan ki gen nan peyi a m fè yon apèl a tout manbo ki gen nan peyi a. Fòs mistik la se nan men nou li ye chak jou epa nan kan nou pou dlo ap koule ap koule nan zye nou men nou la sèlman danse rada danse vodon men nou pa janm met yon tèt ansanm e poum fon apèl a 17 oungan nan peyi a melanje avèk manbo masonlòy pou nou fon gwo espedisyon dè madam lalin pou nou kase koul nan peyi a li pa posib nou goumen nou pran endepandans nou avèk mistik nou te goumen dè blan. Jodi a pou nou rete la, nou pa met tèt nou ansanm, nap bay bandi yo gwo pre pou yo pa pran nan katouch. Men nou pa ka mete tèt nou ansanm pou nou retire Ayiti. Men m konnen kanmarad mwen, se pitit manman mari w ye. Pitit manman mari pap janm pèdi batay. Men, jou fèy la tonbe nan dlo a, se pa jou al pouri. Phtk 1, phtk 2, phtk 3, phtk 4. Phtk 5, phtk 6, phtk 7, phtk m konnen gon jou nan jou yo la jenès ap pran pouvwa a m depoze sa manman mari Jean Denis jistis pou Jean Denis Jean Denis Jean Denis vyèj sa m limen l jodi a se jou manman Dantor Jou manman imakile, bèl fanm, jan Deni prale devan men phtk wap dèyè men konze yo, konze yo kal ko abite avèk Ariel Henry jodi a yo bliye moun bèlè, moun lasalin, jounalis ki mouri Nehemi gade kote okay yon jounalis mouri yo koupe lang ni, jodi a yo touye youn delma 33 yo pran 5 jenn gason. 5 jenn gason nan baz 47 yo arete dimanch pou yo tal tiye l pandan ke li menm li tal pote solidarite nou pèdi youn men jiska mètnan direktè lapolis la poko janm mennen ankèt dcpj poko janm mennen ankèt men jodi a tout moun kap tiye moun pou Ariel Henry ki enplike nan touye Jovenel madam Laline federe gang yo Michel Martelly lap kale kò l jodi a yap imilye nou men jodi a tout nèg ki achte gwo kay sendomeng Gracia Delva. Men poukisa jodi a yo pa depòte tout nèg ki gen kòb yo? Ki kote lajan petro lajan petro karibe a? Men jodi a se ti malere malerèz dominiki yap voye an ayiti e yap de yap pran tout e lakay yo katouch yo sòti pèp ayisyen pa kapab ankò e fò nou kontinye goumen la jenès Pou nou te aplike talan nou, pou nou onore depa Rit Soukou, Jean Denis Joseph, ke ekip phtk twazyèm vèsyon an te manje lachman pou konviksyon politik li. Jean Denis Joseph nou pap ka bliye ou. Jis kilè machann lanmò lakay ap sispann elimine bon militan ki pa pou vann. Adye Jean Denis nèg ki te gen dinite, nou pap janm bliye tout mati ou te andire. Di sa yo te masakre avan w yo bonjou. Enpi tann kriminèl yo k ap swiv ou yon jou. Nan goumen pou Kiskeya okenn moun pa ka itil pase w menm lè w pa t ka pran yon kout tafya. Sakrifye Chandeni p ap kab kanpe lit la. Je pran kou, ne kouri dlo, kou a fè nou mal. Orevwa nèg vanyan, wouyy kou a fè nou mal. Se SDP ki konnen ki manm li pèdi. Eskadro lanmò yo ap kraze Ayiti. Pou asasen etazini vin piye lò ayiti pèdi yon ewo li pap jwenn ankò nou ta swete pitit ou yo pranw pou modèl ou menm ki pat vann diyitew pou grenn siwèl un homme que personne ne doit oublier pé pou lanmouw Jean Denis konpayon konbann Ak ou nou te konn batay nan tout ri Chavann pou Ayiti te jwenn omwen yon ti lamann. Ki moun pami nou k ap ka bliye Vendredi? Asireman pèsonn pap kapab reponn wi. Bondye lavi a ap reponn kriminèl yo. L ap bay kriminèl yo repons selon zak yo. Isit, Jwenn yon nèg pou jode ni difisil Yo elimine l paske l achte l pa t fasil Ekip SDP a pa p bliye sa w te ye Wi ou pran devan men batay la pa p kraze Yon krab pwezi pou onore depa Rit sou kou kamarad Jean Denis Joseph Ekip phtk twazyèm vèsyon an. Manje lachman pou konviksyon politik li. Adye jan de mizè nou pap ka bliye. Mesi. ki te goumen anpil misye pran prizon lap goumen depi sou Jovenel jan profesè te sot di a nou menm yo paka achte nou konsa paske nou toujou rete nan batay men jodia Pastè mouri, pè mouri, tout moun nan peyi a genyen pou mouri depi yo te fin asasinen anperè a, menm kote oungan ou te manbo ou te masonlòj gon jou ou genyen pou mouri men nou menm nou sove anpil moun nan peyi a menm ke ti bebe a te malad, ti bebe a te gen dyòk nou fè remèd pou li men Dye mesi Bondye vle nou ka ale se pa parapò ke ou nèg ou konnen ou nan mistik ou di ou pap mouri paske. Jou paw la poko rive men depi ke wap fè mal ou nan mistik wap vèse san ou pi fasil pou mouri depi wap fè moun mal men nou konnen jan Deni nan non tout oganizasyon de baz yo nou voye senpati nou ak tout fanmi jan Deni fòs kanapevè reveye fòs radikal channmas team zonbi pesèd rèn fanm dayiti. Fòs Petyonvil, Fòs Debòs, Fòs Jivèna, nou genyen oganizasyon Kripèp, oganizasyon Tèt Dèlma. Jodi a, nou konnen Papa Sen Jak Majè, ou son gason ki konn goumen. Batay sa a n ap fè a, moun lach pa fè politik. Chak jou se nou k ap kriye. Men si depis lè Jovenel te la nou menm k ap fè politik nou te gen yon baz. Mistikman, yo t ap kouri dèyè asasen yo. Men asasen yo yo menm y ap fè gwo maji. Men lòske ou gon rèv, ou di yo, yo panse se lè w met anpil moun nan lari, men nèg yo ap fè gwo maji dèyè nou. Nou wè m pandan m ap pale avè nou la a, tèlman m gon seri de nèg m atake, avanzè m chita lakay la, m santi mò. Mò, mò, mò, mò, mò, mò, m santi mò. Li di m di e vre. Li t yon nèg ki travèse nan tanp mwen lèm rive m fin sizonnen kòm jan map di nou an la de twa lèm santim bon nèg yo goumen dèyèm la pa mistik pou yo pranm men map di yo gon granmoun pase granmoun nou te konn wè jan deni toujou nan manifestasyon li toujou gon mouchwa wouj yon mouchwa ble mouchwa ble sa li reprezante manman nou nou wè li koulè syèl la. Manman nou se metrès Èzili Dantò ki sot anlè ki te desann de zèmil. Mouchwa wouj sa li reprezante Ogon Sen Jak Majè. Gason kanson an, nèg dife a. Men jan Deni mouri e pa paske li pa t mistik ki fè l mouri. Men, depi ke ou an plas nan mistik la ou pa ka sot la pou tonbe la. Lè nèg la ba ou gen de resèt pou w genyen, li ka tiye w ak kouto, li ka touye w avèk manchèt men w pa t gen regleman manchèt la. Enben jodi a, nou pral chante chante Papa Boukman nan Siremoni Bwa Kayiman. Nou tout ap chante l ansanm paske li menm se nesans nou. Ou wè legliz? Legliz toujou konn fè nou santi misik la pa rejise. Men misik la se avè nou te goumen avèk blan yo. E poutèt sa, jan m sot di l talè a, m fè apèl a 117 ongan nan peyi a pou nou fè yon travay pou n refon siremoni. Madam Lalin poul kite peyi a, tout vòlè ki manje lajan petro karibe yo kap fè nou kouri yo, pase jan nap gade phtk la li pa piti non, nèg yo fè tout zak nan peyi a pou yo elimine nou, jodia poukisa nap gade tout bandi ki nan katye popilè yo e oungan yo tou. Ki bay nèg yo pren pou yo pa pran nan katouch men demen lò ou menm ou fin bay yon bandi pren poul pa pran nan bal se bandi liye lap tiye moun men ou menm demen lò mouri kote wap kite men matisan gen anpil oungan k kite matisan gen anpil manbo k kite matisan gen anpil manbo gen anpil oungan k kite pènye men jodi an fò nou konnen rèt rit mistik la se pa lè yon moun vin lakay nou li gon ti boutik nou tann yon poud pou li e pou nou goumen paske misik la se li kilti nou. E li kilti nou e nou met tèt ansanm pou nou etire madam lalin nan peyi a madam sison kò gwoup tout vòlè phtk twazyèm vèsyon yo boukman oo nan bra kayiman mwen lanmen nan mwen pa detounen nan bra kayiman. Yo ale asasinen l lakay li deja. Yo fè tantativ pou yo asasinen l nan lari nan manifestasyon. 1 dènyè an dat se te 20 oktòb 2022 a nan lasware jedi pou rive vandredi enben nou konnen bandi san fwa ni lwa moun ke nou pa rive idantifye ebyen pete bal sou Jean Denis nan Petyonvil. Antèman kamarad Jean Denis ap fèt demen. Nou konnen Jean Denis se yon reprezantan sektè demokratik la, se youn nan reprezantan sektè demokratik la nan Petyonvil, melanje avèk yon ekip lòt militan pwogresis, lòt dirijan pwogresis tankou Zèt, Mèt Ichlòv, Pastè Gregwar, Mari Frans, Jinyò, Klifòd, Janwobè Vensan, Kazèk Andy, Didi. Elatriye. On pil, on pil ak pakèt kamarad e nan Petyonvil. Marasa, lè marasa, eben, malerezman, jounen jodi a, se nan selebrasyon lavi Jan Deni ke nou, ke bandi sanfwa ni lwa lage nou. Nou menm, onivo de. Direktwa Sektè Demokratik la, nou pa ka rete endiferan. Se nan okazyon sa a ki fè nou la a aprè midi a pou nou kapab ankò yon fwa selebre lavi kamarad Jean Denis Joseph ki te fèt yon 14 septanm 1992. E se yon jèn gason ki te gen anpil lavni devan l, ki te anvi viv, ki te kwè lan byennèt popilasyon an. Se sa k fè ke li te bay kò e am, li te toujou prè kòm avangadis pou l toujou mete l devan pou l goumen pou wè nan kèl mezi dirijan irediptib yo kapab tande vwa pèp la pou kapab gon lòt altènativ pou n kapab chanje lavi pèp ayisyen sa a, pou moun yo kapab viv byen, pou yo jwenn dlo potab. pou yo jwenn bon jan lekòl, pou yo jwenn bon jan sante, bon jan enfwastrikti, bon jan sekirite. Se lan dinamik sa a ke kamarad Jean Denis te enskri l. Ebyen, nou pral envite tout kamarad ki la yo a limen yon bouji lan non Jean Denis. A Lumen yon balèn ki la lan non Jean Denis pou di yon ti pawòl pou Jean Denis e moun pa bezwen tande l e si moun vle tou moun ka tande l moun ki pral di pawòl la k pral limen bouji a lan non Jean Denis e touswit aprè nou fin fè sa nou pral gen atis nou Gay Jean François ki pral kantone im nasyonal la pou nou e nou tout pral mete nou debou. Pa bliye nou la aprè midi a pou n selebre lavi kamarad Jacquelin. Mwen di tout moun mèsi lan non tout ekip la, lan non tout sektè demokratik la lefèt ke yo te reponn prezan